Tout gen tan tounen malanga. Li ka gon sèl ladan. Lè li prèske an matirite poul donnen. E la nou montre w lè l an semi. An semi ya. Se menm se nan menm pepinyè a. Dou lè ti pit li li yo te triye yo pran gwo yo epi yo nan ti pit yo rete yo vini yo bay la ankò. Nap pale w de semans pou albou a la. Sa deja pou la sa deja seche bon. Sa jan sa ye la deja prèt a plante. Sa, ladan li, sa son pye pèsi. Mwen gen plis fè plis non. E, flè wè an, se semans pèsi an pral fè pou resime nan to. Pran pèsi, mwen pran militon, e ladann mwen gen chou, ladann mwen gen joumou tou. Vwala, mwen gen joumou. Mwen gen joumou mwen nòmalman. Akote de joumou an. A kote de joumou an, m gen patat mwen. Si m fouye la, m ap jwenn patat kanmenm. Ou wè, m gen, m gen patat mwen ladan li. Vwala. M gen patat ladan tou, se sa. Sa se pandan yo t ap fouye tou, tou, tou chou an, epi yo, yo tou fouye patat la epi yo kite li. Men tout liy nan nèt. Yap woule moto avèk DJ Tony mix nan zòrèy yo. Rache pwa doktè di janm wè yo la yo bon. Wi yo bon. Donk pwa sa yo pou nal vann? Wi. Ok donk konbyen e kòb pa egzanp e mamit pwa vann? Nou pa vann pa mamit nou vann pa sak e vandè t rekal ki achte ki rekale. Ok donk on sak pwa konbyen li vann kounya? Bon on sak pwa li ka vann nan 1500 dola nan 1400 tou. Lontan lontan konbyen l te ye? Bon lontan lontan li te gen tout pri. Lè l pa vann tou l pa vann nan pri sa yo. Li t ka vann yon 500 dola, yon 600 dola. Men kounye a pri a sanse double, triple? Wi. Eske lè l pi chè a l pi bon pou nou? Wi l pi bon. Li bon paske n achte plan chè. Donk n achte l chè nou oblije vann li chè. Donk moun yo vin achte l nan men nou li pa ret atè? Non. Donk se sèlman pwa nou plante bò isi a? Non, nou pa plante pwa sèlman non, nou plante tout bagay. Ki difikilte nou rankontre? Bon, se angrè a ki pi chè. Angrè a? Konbyen ki yon sak angrè? Sak angrè ap vann 1200 dola. Avan konbyen li te vann? Bon pa avan li te vann li te nan 250, 300 kounye a la menm nan li moute anpil. Donk san angrè a e nou pa ka sèvi san angrè a? Non nou pa ka sèvi gen jaden ki ka fè pwa li menm li pa bezwen angrè men lòt jaden tankou chou, tomat sa yo bezwen angrè. Donk se pi gwo pwoblèm n ap fè fas Oysha? Wi. Èske lapli tonbe? Wi, mwa dènyè l te fè anpil lapli. Donk si lapli pa tonbe sa pa deranje nou? Non, lè lapli a la tonbe a li pa bon pou nou. Epi l donnen konsa? Wi, angren angren, tè angren an. Fò kòm si t gen toujou gen angren nan tè a. An, ok. Chou chou a bay, chou a kite angren an, li li met pwa. Ou konprann? Ok. Donk konbyen tan e pwa sa fè nan tè? De mwa edmi. De mwa edmi. De mwa. De mwa edmi. Wi. Ok. Donk se de mwa edmi. Chou bon, chou bon sou twa mwa. Chou bon sou twa mwa. Pwa de mwa edmi. Men nou wè s on bèl pwa, hein. E pwa donnen anpil. Wi, li donnen anpil men achte l chè tou. Yo prefere al kondi moto, taxi moto. Tè a pa enterese yo jounen an. Tè a pa enterese yo. Sa ki enterese yo, yo konn men lè moto a fè aksidan tou yo kraze. Depi konbyen tan ou genyen depi wap travay la tè? Mwen menm mwen pa konn konbyen tan m genyen konbyen tan m pa genyen konpè. Pase ou toujou. Jaden sa se yon jaden yon neve yon pitit yon frè m li li. Li fè m rekolte pou li. Madanm nan a doulè, li pa ka vin bese. Mwen ki rekolte pou li. Donk pwa sa a nou pral vann yo Fèmat? Fèmat. Pa sak nou vann oubyen pa mamit? Pa sak, pa sak. Konbyen yon sak koute? Bon mwen m poko gen pra. Si m di w m konn konbyen sak la vann. Sa pral depan de pri mache a. Si m di w m konn konbe l vann, m pa konn konbe l vann. Konbe sa vann, pa vre? Konbe l vann. Donk apre w fin rekòlte sa, èske se pwòp al met la dan tè ankò? Chou, dan tè. Chou. Donk chou a toujou se vit vit li donnen nou rekòlte l? Twa mwa l bon. Donk se de pwodui ki pa dire lontan nan tè nou plante isi a? Tandiske m ta di w podri a se angrè. Non li di w non, li di w se sa di nou menm ou plante bagay ki pap pran twòp tan, bagay ki pap pran 6 mwa, bagay ki pap pran 1 an. Non non non, ou plante bagay ki ka pran 2 mwa edmi 3 mwa. Non bagay wi ki ap ede nou. Se sou jaden an nou konte. Avè l sa jaden an nou viv. Wi a jaden an nou viv. Ou gen 4 pitit? M gen 6 pitit. M gen 2 gason 4 fi. Donk sa jaden ou leve pitit sa yo. Gras Bondye. Tandiske non, m gen de, m gen de mes, de gason, de gason yo ka degaje yo, yo gen pitit. Yo vin san tchè a, yo ka pran senkant goud yo. Yo pran, pa vre? M gen fi yo, y ap fè ti lekòl pou ti monnen. E ti monnen yo fè lekòl. Ou konprann? Yo la. Ok. Ok. Ok. Bon. E apra, apre ou di ou pral plante chou nan tè sa? Chou nan tè sa. Ok. Donk sa son kawo tè? Bon bon misye m pa konnen. E mesye sa k pou di w se kawo tè se pa kawo tè. Paske se vwazinay moun k achte tè a. Tout tè sa yo se pou yon sèl moun. Wè? Tout tè sa yo se pou yon sèl moun li ye. e tou chou ki te ladan li tomat chou epi pwa pwa gòl epi lòt pati an se ankò pwa li menm li plante men li menm anyèlman li tou renmen fè de agrikilti se pwa avèk chou nan tè sa nan tè sa se konsa li fè li ok. Desann pou m al fè sa m bezwen nan jaden an oh mesye degaje nan miche mesye oh. Gilbert nou wè e koulin ou nan men w nou bèl jaden kote nap gade chou e jaden sa se pou ou? Wi se pou mwen se pou mwen li ye. Ok depi kilè ou kòmanse jaden sa? Bon tè a se yon tè m pare depi an desanm pou m fè ranp sa yo Son tè k te monte l te son do mòn epi kounye a m vin fè sa yo pou ranp sa pou kenbe l sa vle di lè m fin fè sa epi m raboure tè a lè m fin raboure tè a m fè ti trans sa yo epi m dekoupe li epi m fè trans m plante bagay sa yo. Bon anpil moun kap gade la e yo pa ta imajine pou yon mòn konsa gen bèl jaden sa se a di tè mòn yo ka fè jaden ladan l. Yo kapab yo kapab. Yo kapab men fòw gen konesans pou fèl pase lè tè a fè mòn nan fòw jwenn wòch sa yo pou kinbel la lò dlo a pase poul pa jwenn kote poul pase epil tou ret devan ranp la li kanpe la li paka fè jaden anyen. Donk mesye Wilbert sim byen konprann ou gen anpil eksperyans nan kesyon jaden ou pale de pou fè jaden nan mòn fòw konnen. Wi fò ou gen konesans pou fèl pase ou paka fèl nenpòt jan pase si ou fèl nenpòt jan dlo gen lò lapli a tonbe dlo a gen dwa pase li pran lal avèl men avèk sa la dlo a paka fèl anyen. Donk pale nou non ki diferant plantasyon ou fè la nou wè chou bon nou pa twò abitye a bagay yo nou pa konn lòt yo di nou non. Li gen 3 kalite gen konbyen kalite jaden la li gen chou Li genyen piman, epi li genyen kawòt, li gen pra tou, epi li genyen patat. Sa wap gade yo la sou ranp la la se patat la yo ye. Gon bagay ki enteresan pou moun yo konnen, se di nan yon ti pasèl de tè ou ka plante diferan tip de pwodwi. Kantite sa w vle fè. kantite pou sa. Youn pap deranje lòt. Non. Non. Pase tou chak ou ba chak moun distans. Donk pa egzanp cho sa la li preske bon. Li pre. Li pre bon. Donk konbyen tan la li pran la? Bon an parèt jen an la bon m sipoze fini avèl. Piman e li gen piman tou piman ap donnen la. Wi tout sa ou wè yo ti flè yo tout se piman yo pral voye ou wè tout sa yo wè a la se flè piman. Yo pral voye grenn la. On bagay konsa e ou rekòlte l, lè w rekòlte l, ou jwenn ti lajan pou mete nan pòch ou pou w ede fanmi an. Wi, ou jwenn kòb epi si w gen yon zanmi tou ou ba li lè yo bon. Ou separe, ou pataje tou. Bon, e ki pi gwo difikilte paske jeneralman Peyizan yo gen konn gen anpil difikilte pou yo fè ti jaden yo, nou menm bò isi a ki pi gwo difikilte nou rankontre? Bon se pwoblèm angrè a, angrè a trè chè, pou achte yon sak angrè se 1000, 1300 dola pou genyen pou achte l, pou achte sa li chè, sa vle di kantite jaden pou w ta fè a ou vin pa kapab, angrè a twò chè. Donk kòm bò isi a fè fre e nou pa twò gen pwoblèm dlo, se sa? Bon, se lè lapli tonbe, Paske nou pa gen kapasite pou nou fè dlo pou yo. Nou ka fè pepinyè a avèk dlo, men lè pou trasplante l fò lapli pou jwenn. Donk se pa tout plant ki bezwen angrè pou yo donnen? Non, tankou pra a pa bezwen angrè. Ou ka mete yon ti mwen, men sa yo yo bezwen anpil angrè. Bon, si w ta gen yon ti mesaj ou ap voye pou otorite yo, pase jodi an la, peyi a gen anpil grangou ladan l. Moun yo panse ke nan jou k ap vini yo pral gen plis grangou si moun yo pa plante, si moun yo pa tounen nan latè pou plante. Donk, èske w ankouraje pou lòt moun ki nan lòt zòn yo ta fè jaden pou pèmèt, kijan m te ka di sa, peyi a bay tèt li manje? Bon, men sa pou Leta ta fè. Se angrè a pou desann pri angrè a pou nou paske gen tè yo pap bay manje san kew pa met angrè se angrè a pou ki pou edew si w pa gen fimye se angrè a tout mwayen posib fò w genyen l men se chè l twò chè moun yo moute angrè a twò chè nou pa gen ase kòb pou nou ta achte l nou vin paka travay anpil ou oblije fon ti kalme ou ka mete yon sak angrè pase l chè kòb pou ta achte yon 5 sak angrè son sèl sak ou oblije achte. Mwen pran sou Preval, sak angè t ap vann 80 dola. Se premye fwa mwen bay konsa. Pou yon sak angè ap vann 1300 dola, m wè sa se yon krim. Bon, kòm etan done ou oblije, ou oblije pa ka prann. Ou pa ka pa prann, fò ou prann pase si ou pa prann, ou pap fè ti jaden an. Donk jaden sa a, e nou rekòlt la, non sèlman nou separe l, men tou gen yon ti rès ki rete, ou voye l al vann? Wi, fò ou voye l al vann pou w tire depans ou yo, depans ou fè yo. Konbyen tan ou genyen depi ou ap plante? Anpil tan. Anpil tan. Se la m leve denyè pitit mwen nèt. Avèk sa ou wè nan men m nan la a, se li. Se avè l m bay tè yo, m taye tè yo, m ba yo pay, ekipe yo. Se avèk sa. E avèk m gen senk pitit. Se avèk li m leve tout pitit mwen nèt. Nèt nèt. Fin alekòl nan tè a. E gen anpil moun jodi an ki gen tè yo prefere mete blòk olye yo plante e. Bon se sivan kantite tè ou genyen an paske si ou gen tè a fò ou gen kay tou wi fò ou gen kay paske si ou pa gen kay ou pap ka gen tè se moun ki gen tè ki gen kay se si ou pa gen tè ou pap ka gen kay la nonplis Paske se mande ou pral mande moun, ou pral anfème moun, anfème nan men moun, men sou moun ou genyen l, sa vle di ou pap bezwen anfème nan men moun paske ou genyen l ou ka fè afè w jan ou vle ladan l. Donk zòn bò isi a se Duplan? Diplan, se Diplan l ye wi. Mwen se Wilbè Jozèf wi wi. Mèsi w anpil. Madam Solange nou wè w gen yon bèl ti pasèl chou la e di nou non kijan w rive fè jaden sa kòm fanm? Jaden sa mwen rive fè li pandan ke mwen te gen yon Yon grenn kawòt nan tè a, mwen pran wou, mwen fouye tou la mitan jaden, nan mitan kawòt la, epi m mete fimye pouso ladan li, epi mwen plike chou a. M pa t ka peye kòb pou m te peye djòb pou te fè travay sa a pou mwen, se mwen ki te pran wou Ke m refe travay la konsa. Sa fè w wè zèb la ladan l, se konsa m repike li. Ofiramezi chou vwa ap pran, mwen m ap sekle li. Se sa k fè li vin konsa paske m mete fimye ladan l. M pa t gen lajan pou m achte angrè. Kounye a, lè m resi vin jwenn M achte yon ti angrè met ladan. M peye angrè a 1200 dola pou m mete pou m mete nan ti moso chou sa w wè a. Sa vle di bèl jaden sa se ou menm fanm ki fè l a mwayen pa w itilize pou fè bèl jaden sa? Wi se avèk mwayen pa m m fè l. Bon chou a la di nou non chou a prèske bon oubyen li pa rete anpil tan pou l pare? Chou a pare nan mwad jen l ap. Fin pare. Donk ou abitye fè bèl jaden konsa? Wi m abitye fè l. Donk jaden sa yo, chou sa lè l fin pare ou pral vann li nan mache kenskòf oubyen fèmat? Kijan w òganize w? Se fèmat m vann li. Donk ou vann li pa sak oubyen pa tèt? Pa sa yo vle l. Pa douzèn ou byen pa sak. Ok on douzèn chou e nan moman nap pale la konbye l koute? Bon m poko konn pri l. Ou poko konn pri a? Non. Oh donk se sa depann de pri l ye sou sou mache a donk on tèt chou tou konbye kòb nou ka peye on tèt chou? Bon nou menm m pa ka di w konbye wap ka peye tèt chou paske mwen m poko m pa achte tèt chou a nan men machann. Ok ok donk sa di w poko konn pri yo veritableman. Donk men nan ki pi gwo difikilte nou rankontre nan zòn nan pou nou fè jaden? Difikilte dlo Angrè, djòb, bon m kwè se sa wi. Donk lè w di djòb sa vle di. Se vle di djòb lè moun k ap bay, moun k ap bay prepare wi k ap raboure tè a. Sa yo te konn raboure l pou mil goud, kounye a yo di w se 700 dola pou yo raboure l pou yo prepare l. Donk sa di la sa bay anpil pwoblèm ak peyizan yo e paske kounye a pon yo laboure yon ti pasèl pou ou li koute chè 700 dola. 700 dola pou yo raboure l pou yo pare l pou ou. Bon se kle a menm menm se yon pakèt afè oblije se se ou menm ki kase se mèt jaden an ki kase senti l pou l wè si l a sekle l. Sa vle di ou menm ou oblije sekle l. wi. Donk pa gen moun ki disponib pou fè djòb sa ankò jodi a? Pou plante, sekle, laboure, pa gen jèn gason disponib? Non, jèn gason yo pa praboure, w ap jwenn moun ki soti lwen, ki vini nan zòn nan ki kapab fè l pou ou, men pou yo fè li, men fòk ou gen kòb pou yo fè l paske yo soti lwen, si yo vin nan zòn nan yo vin travay, y ap travay pou kòb. E chou sa ou di la bon an juin se selman chou ou plante nan espas la? Non m konn plante tomat, leti ladann. Donk eske nou wè li ansèkle avèk mayi, mayi a e pou ou tou? Wi mayi a pou mwen. Ok li ka fè patat tou. Wi li ka fè patat wi m plante patat men wi men patat sa se patat wi. Bon si w ta gen yon ti mesaj wap voye bay leta e jodi a nou nan yon kontèks ensekirite e alimantè kote moun paka jwenn manje pou yo manje alòske gen yon pakèt kote ki ka fè manje men moun yo pa gen mwayen se kisa w tap di? Wi nou ta renmen pou leta te kapab di yon mo pou Pou peyizan ki jèn ki pa ka travay yo, se paske gen ki pa jwenn, ki pa gen mwayen pou yo ta travay, ke yo oblije, yo chache moun ki gen mwayen, ki kapab gen achte yon moto, yo pre, yo ba yo li, yo fè pakou a pou yo kapab jwenn lajan pou yo manje, men nou ta renmen pou leta ayisyen an te kapab di yon mo pou Pou peyizan an, pou peyizan an, pou ti jèn gason yo, ti jèn fi yo ki pa jwenn travay pou yo travay. Bon, nan menm mwen menm tou pou mwen kòm ti jèn granmoun k ap vin parèt la, fò m ta jwenn yon bagay, yon satisfaksyon pou m ta fè. Se se pa ta travay sa pou m ta fè men m oblije fè l. Mwen m ta m ta bezwen konnen nan ki nan ki kote èske Leta ayisyen an te kapab ede nou. Aprann nom de tè ou wè yo baw pom nan epi tou ou ka jwenn yo ou ka sèvi ou ka fè ou ka vann yo ou ka fè kòb ou fonksyone. Nan konbyen tan sa ka bon konsa la? Bon nan 3 mwa, diran 3 mwa. Diran 3 mwa. Uhmm. Nou pa mete angrè ladan yo? Wi wi nou mete angrè, nou bay tè a fime epi tou aprè nou mete angrè. Pa egzanp yon ti pasèl konsa ou kiltive lè ou rekolte l konbyen kòb ti bagay sa ka ba ou? Bon, li gen e pa tout tan ou jwenn avèk lavant, si ou jwenn alavant pafwa. Ou kapab vann li, selon kantite ke ou rekolte a, yo gen dwa vann li, ou ka fè yon 6, yon 700 dola, men si li vann tou, ou ka fè yon 1000, yon 1500 dola, lè gen lavant, paske se pa tout tan ou jwenn lavant la, enben gen de lè lavant la wo, gen de lè li pi ba. Ok, pa egzanp cho sa yo, yo vin achte yo nan men nou, oubyen nou k pote yo al Fermat pou nou al vann yo? Non, non, pote yo al Fermat, ou koupe yo, pote yo al Fermat, ou al vann yo nan mache. Se ki pi gwo pwoblèm nou rankontre pou nou fè Jaden Boy Sè? Bon, pi gwo pwoblèm nou k ap kraze nou, pwoblèm angrè. Angrè a twò chè pou nou, nou pa kapab. Afè angrè a k ap kraze nou. Angrè a se yon gwo, gwo kou. Gwo, gwo, gwo pwoblèm. Tè a abitye, nou pa ka pa met angrè a. Men angrè a vrèman chè. Men nou ka itilize fimye tou pou nou, e pa tout plant yo pran fimye? Non, non. Sèlman ya pwa ki pa bezwen fimye. Men apre de sa, tout lòt jaden depi ou plante ou menm lè ou te bay tè a fimye, depi ou pa met angrè wè jaden an rete la, antre nan tè a li pa pwofite l, li pa grandi. Donk nou wè e bò isi a e non sèlman nou plante chou men nan nan menm jaden sa gen yon pakèt lòt bagay nou plante, èske li posib? Wi li posib. Hein tankou lè sa lè chou a fini tankou wap wè a kote yo la ou plante mayi ou plante pwa lè chou a fini kounye ou ka jwenn mayi a ou manje ou jwenn pwa a ou manje ou pa fon sèl bay nan tè a paske chou a yon legim li ye li ka al vann men manje a li ka baw manje pi fasil. Bon jodi a la gen anpil moun ki estime ke peyi a gen yon pwoblèm grangou e moun yo pa pwodwi fòk moun yo ta pwodwi latè Pou rezoud pwoblèm e grangou sa a ou ou pataje ide sa a? Wi wi wi wi wi anpil anpil paske lepi souvan nan wè moun yo bezwen gra pou yo fè chou a men lè yo vann chou a yo kal vann chou a chou a ka achte manje men pafwa si yo plante mayi yo plante pwa yo ka jwenn mayi a yo ka jwenn pwa yo manje bagay sa yo pa che yo nan mache paske dèfwa lè yo plante chou a yo gen dwa al vann chou a Epi tou menm kote yo fè kòb la yo depanse l paske yo fò yo achte manje pou yo manje. Men yo vrèman pa kiltive manje a e sa k fè bay plis pwoblèm. Nou wè gen anpil zòn tou ki malgre e mòn yo ye men yo fè manje nòmalman. Wi wi wi wi. Sa vle di tout tè ka fè manje. Wi tout tè ka fè manje. Sa k ka fè pwa, sa k ka fè mayi, sa k ka fè patat, Men lepi souvan gen anpil moun ki pa kiltivel konsa hein. Bon e si w ta gen yon mesaj wap voye bay otorite kap gade w la paske yo kwè ke wi yo kwè ke fok latè pwodwi pou nou bay pitit la pou nou bay peyi a manje e men nan se ki sa wap di yo an tèm de dasistans paske nou konnen peyizan yo konn bezwen angrè yo bezwen teknisyen agrikòl ki pou akonpanye yo lè yap fè jaden di nou nan bò isi a se ki sa nou plis bezwen e si nap adrese yon mesaj a otorite kap gade yo kap tande w la. Bon mwen menm sa nou ta plis bezwen se angrè a paske angrè a vrèman chè ane a la la pa chòs la ke gen 1200 1500 dola kote ki pa bon pou nou bay m kwè Sou prezidan defen Rene Preval nou te konn ap achte yon sak angrè 1200 dola, 1000 goud. Kounya la wap achte yon sak angrè 1200 dola, 1500 dola. Vrèman ki pa bon pou nou ditou ditou. Si ta gen yon mesaj konsène m ta vle bay leta, fò yo ta vrèman amelyore afè angrè a pou nou. Paske nou kiltive atè, nou kiltive latè a malgre ou bay fimye, men depi ou fè jaden ou pa met angrè kòmsi lavi m yon siyatè. E pou kesyon dlo a, lapli pa tonbe, menm ke lapli pa tonbe nou, sa pa afekte jaden nou? Non, non vrèman, si lapli pa tonbe sa konn afekte jaden an, men le pli souvan nou pa gen sous, nou pa gen tiyo, dèfwa gen moun ki pre rezèvwa, yo konn pran dlo nan rezèvwa, yo awoze, men tankou mwen menm m gen jaden sa la m soti yon bon distans pou m vin kiltive jaden sa la. M ap gade yon jaden la vrèman, yon piman m gen la vrèman. Kounye a, si l te pi pre, m t ap pran dlo nan rezèvwa m, mwen woze l. Men kounye a la, kounye a e tann n ap tann pou lè lapli a tonbe pou nou kapab awoze. Non, n rale sèren, li rale sèren pa twò mal. Li nan fon, n rale sèren, sa depandamman de tèren kote w kiltive jaden an. Nou bezwen awozaj reyèlman? Wi, vre vrèman, nou bezwen awozaj nan zòn nan, vrèman, lè lapli pa, lapli, lè lapli pa tonbe pou nou ta awoze. Chak lè, chak lè lapli pa tonbe? Bon, omwen la nou, nou gen nenpòt dis jou la depi lapli pa tonbe. Enhen, kounye a la, e, se sa k fè jaden sa w wè yo yon ti jan fre, paske yo anba mòn, yo rale sèren, men si yo te sou solèy ou t ap wè yo gen tan blaze. Mwen menm, mwen bò ici an, moun yo pa itilize awozaj reyèlman. Mwen konn ici yo, yo plante, epi yo konn fè de. Bon, bon, bon, bon si, si m di w sa, sa, sa, sa se vande tèren an. Pase li gen tè ki, ki nan, ki nan, ki, ki nan tè woche ki pa jwenn, ki pa jwenn sèren, jaden konn pèdi. Pase, pase, pase ke moun nan konn achte sak angrè a byen chè. Li peye dyob, li peye sekle, li fè tout bagay nan jaden epi tou li pa benefisye anyen. Eeh pafwa li konn fè bak, li konn pa benefisye. M bezwen konnen, èske gon sistèm awoze, èske te konn gon sistèm dawozaj isi an? Èske yo konn awoze ou apati de ki moman nou pa awoze e lè nou pa awoze konsa kòman sa ye? Lè nou pa awoze, lè nou pa awoze a, lè sa nou sou defisi, paske lè sa depandaman, jaden an pa prè ou. Men, tankou sa m gen jaden sa la, si l te prè m la, m t ap pran dlo nan sitèn mwen m awoze l, kounye a depi lapli pa tonbe, kounye a la, ou fè 2 mwa, 3 mwa lapli pa tonbe, ou pèdi, ou pèdi sak, ou pèdi krab, ou pèdi tout kòb ou depanse yo, malgre w achte angrè, achte menm kòb sa ou ou pa rantre l. Ou pa rantre l. Enben ok dirèk mwen. Enben ok, m kontan. Yon ti kare chou konsa, konbyen kòb ou panse ou kapab rantre nan yon ti kare chou konsa? Bon ok m te di direk la sa. Konbyen pyè chou ki la? Non m pa kontwole. Non non m pa kontwole m pa kontwole. Regarde fon ti gade. Gade ti kaze sa konsa. Ou fon estimasyon de konbyen pyè chou kapab la kon. Bon m panse la te ka gen o mwen on 100 a on 150 pyè chou. Ok nan ti kaze sa konsa. Si chou wa ap byen donnen. E chou an lap byen vann. Konbyen kob ou panse ou ta kapab rantre nan ti kaze konsa. Anben, anben bòs yo lès ou di sa byen, paske li gen de lè cho a vann, gen de lè li pa vann, m di mesi a sa. Wi, wi, lè cho a vann, lè, lè cho a vann ou gen dwa jwenn yon douzèn cho la, se yon douzèn cho, ou gen dwa vann douzèn cho a 100 dola, 150 dola, lè cho a sòti epi tou jwenn l a la vant. Men si l pa vann tou ou gen dwa vann yon douzèn cho 30 dola, 40 dola lè sa ou pa fè kòb. Donk ou vle vle sou lè cho vann konbyen, M byen kiltive chou an byen donnen. M di w byen wi. Paske a la minit m ap di w sa, paske menm lè e gason m yo, mwen menm m pran sou jaden an epi m pa konn vann. Ou konprann mwen? Non, men sa m bezwen. Men sa m bezwen. M bezwen konnen si yon moun pa gen gwo tè pou kiltive, lakay ou ou gen yon ti pasèl konsa, w ap kiltive, Ki sa w kapab rantre lè chou byen vann? E sa sa m manje? Wap plante l nan lè l vann nan. Wap plante l nan lè pou l vann nan. Nan lè pou l vann nan. A nou anfòm? Nou la, gras a Dye, n ap boule. Donk sa a se rekòlte n ap rekòlte la? Wi, rekòlte wi n ap rekòlte. Donk sa son pwa ansanm avèk e. Avèk mayi. Ti sa nou jwenn yo n ap pran yo. Men wi. Donk sa sa k fè e nou pèdi rekòt la la? Lapli pa tonbe? Bon, lapli, lapli li tonbe, lapli a tonbe, li pa tonbe regilyèman epi tou Gen pa nan angrè. Gen pa nan angrè. Donk angrè a se youn nan pi gwo pwoblèm n ap fè fas. Pi gwo pwoblèm pase isi a, si nou pa gen angrè nou pa ka kiltive byen. Se avèk angrè a pou nou kiltive byen. Sa depi ou met angrè a li egzije plan an, voye plan an monte epi li donnen ba ou. Wi, wi. Donk si n gen angrè n ap fè manje pou n bay, bon, pou n bay peyi an. N ap ban peyi an epi n ap rann nou pitit nou a madanm nou ap manje. Wi. Donk apre sa nou wè gen mayi tou. Mayi sa pral bon nan lòt mwa? Wi, mayi sa pral bon mas, jen an te jiyè. Wi. Donk nou plante mayi. Donk tè bòrichi sa fè tout manje? Wi, pou tout manje. Wi. Bon menm si w depanse, ou depanse apre ou jwenn pou w gen kòb pou w bay djòb. Paske ou pa ka fè tout pou kont ou. Men lè l bon, Ou ka vann ou manje, ou ka voye nan mache, ou ka ba zanmi ou tou. Wi, wi. Donk gen anpil peyizan ki plenyen bò isi a paske pratikman prèske pa gen moun ki pou fè djòb ankò. Bon, pri yo mande pou fè djòb la, se prèske pri pou ta achte moso tèren. Pase mwen menm etanke granmoun, bon, mwen menm m son pèsonèl, m aje de 74 an. M te jwenn moun pi ketite sa mwen m peye yo bon ti kòb men se mwen ki plante se mwen ki plante mayi sa yo mwen ki plante pwa sa yo se mwen ki sakle pase m pa jwenn moun pou m bay djòb pase m pa gen kòb. Konbyen kòb yo an dwa mande w pou fè djòb la pou ou? Bon, etan pou la, la. Yo fè sa pou mwen yo pike titi a pou mwen sèlman mize anba ti ranpa sa pou 500 dola 500 dola ayisyen wi. Donk li chè li chè pou nou? Wi li chè paske ou pa fè kòb la fasil kòb la pa fasil wi wi ok bon men nan sou gon mesaj wap lanse pou otorite yo e se kisa li ye? Bon mesaj mwen ta lanse pou otorite yo m ta mande yo voye je gade peyizan yo paske nou nap achte angrè twò chè Yon sak angrè wap achte l 1200 3300 li gen yon angrè blan wap peye l 1600 1700 bon ou pa gen kòb la pou achte l bon sa fè lè w fè jaden jaden an ou bliye pa ka sòti wi pou nou ka fè rekòt nou byen pou nou ka jwenn pou nou manje pou nou voye bay peyizan yo tou voye vann peyizan yo tou nan mache wi wi ebyen ok.